Tvlakayhaiti.com Medam e mesye ki kontan antre lakay ou ankò yn fwa e pa bliye non pam se Kenny Josias mwen kontan avèk nou Nan nouvèl videyo sa a mèdam e mèsye pou nou kontinye enfòmew sou sa kap pase nan peyi dayiti, dosye bwa kale a, dosye operasyon chèche bandi, operasyon bouske bandi, operasyon deniche bandi, operasyon degrengole bandi ou mèt te anlè, enben popilasyon ap Keyou yo lago atè. Jodi a la medam e mesye selon enfòmasyon ke nou genyen e nou pral pataje avèk ou la a enben sou aktyalite yo nan peyi dayiti medam e mesye enben komisè Muscadin frape fwa sa a bwa kale a li menm li janbe nan nip e depi lontan n konnen komisè Muscadin pa danse kole avèk sa yo rele bandi komisè Muscadin pa nan tete lang ak bandi Komisè Muscadin pa nan enben bay lame ak bandi depou se bandi komisè Muscadin ap mete dòmi nan zyew enben medam e mesye komisè Muscadin misye raboure e donk Richard Charles alyas san piman bouk mòtèlman blese enben bandi sa yo tap bay anpil pwoblèm medam e mesye komisè Muscadin li pa kite yo bay plis pwoblèm misye. Mete dòmi nan zye bandi sa yo medam e mesye nan moman nap pale la bagay la grav nan delma 65 anpil anpil anpil bandi ap tonbe medam e mesye nan turjo menm bagay yo dejenere nan debussy pa gen kanpe medam e mesye ebyen medam e mesye nan kagouye yon zòn ki rele kagouye anpil bandi kontinye ap tonbe e nou gen imaj ke nou genyen la nou pap ka pataje avèk ou paske imaj yo vrèman chokan Imaj yo pa bèl ditou e nou pa ka pataje yo nan videyo sa paske nou pa vle gen pwoblèm avèk YouTube Medam e mesye lòt gwo nouvèl nou pote pou la nou pral fè w tande de twa odyo la popilasyon kap rapòte anben kòman bandi ap pete kous bandi ap kouri wa di se motè 65 ki nan dada nèg yo tèlman nèg yo kouri tèlman nèg yo rapid lè yap kouri medam e mesye nan odyo sa anben w pral sezi tande Bnizè ti lapli, mizè Izo ap pase nan moman menm nap pale la paske anpil sòlda kòmanse pa pran lòd nan men Izo, anpil sòlda kòmanse pa pran lòd nan men Manno, anpil sòlda kòmanse pa pran lòd nan men ti lapli paske nèg yo di yo pa pral mouri, sa kap pase la a pa gen bandi ki vle met tèt deyò ankò, kounye a se bandi kap di lòt bandi pa met tèt ou deyò paske deyò a pa bon. Operasyon bwa kale a lanse kote yo pranw Bwa kale. Humm. Medam ti mesye nan video sa ankò nou pral fò tande yon odyo enben divès polisye ki sènen yon gwoup bandi enben pandan ou sènen nèg yo la a nèg yo pa gen bal ki donk depi zam nan nan men w l pa gen bal li pa itil anyen enben se nan moman sa lapolis ap pote boure sou nèg yo lapolis ap avanse sou nèg yo e sa w tande a nèg yo kòmanse ap depale Police yo ap bay nèg yo lanmou, ap bay nèg yo afeksyon, ap bay nèg yo love pou yo ka sòti nan twou yo ye a, men nèg yo deja konnen yo pral pran bwa kale a nan men polisye yo, nèg yo ap ap ap di polisye yo ou pral touyem m konnen ou pap aretem vre se tou yo pral touyem, kounye a men kisa bagay la ye, jounen jodi a la a se pa polisye ankò kap rele sekou kap rele bakòp se bandi k ap plenyen, k ap dous devan polisye, jodi a la pa gen gwo gagann, jodi a la pa gen monte lestomak, jodi a pa gen kesyon bandi ap frape lestomak pou di se nou l ye nou pran zòn sa a, pa gen bagay konsa. Depi semèn nan la a afè kidnapin nan n pa menm tande yon ti soufle gon moun ki kidnape. Ou konn poukisa? Paske operasyon Bwa Kale a l kale. Kounya yal eseye pase pa anlè lan tèt mòn, pa gen nèg kris lan anlè a. Se nèg kavoufèy k anlè a kap repouse yo a pèp la chire. Kounya gen bagay ti mesye e kounya Wouuyy m santi kòm fè chè de poul lèm tande bagay sa yo evre pou janm ta map li istwa map li istwa lèm te lekòl hein pou jan papam te konn ap esplikem kijan pèp ayisyen te ye. Mezanmi m wè pèp la yo dil kouri l kouri yo dil kanpe l kanpe fòm fò sa ta fini yon jou monchè bagay sa la fò tou de sitire bagay sa nèt nèt fòk gen moun ki responsab wi pou fè manje bay sòlda yo payi sòlda yo pa ka yap goumen epi yo kap chache manje ankò fò yo moute yon komite pou fè manje ba yo wi. Nèg ki nan goumen yo. Fò leta, se pa gen leta, leta te dwe, leta, leta te dwe yon moun la òganize manje pou tout moun ki nan goumen yo. Men yo, yo ap ba yo pwazon, e papa gang yo ye, e vòlè yo ye. Mesye met bandi sòti fè mesye. Nan boulon wi frè sò fè kaka. M'en gèw di ou soti nan fè areto men. Zanmi vre zam la te. Baz ou met kwè nou frem. Ou met kwè nou menn. Ok fre. Flanneur. Kwè nou fre. Depi depi ou obeyi menn. Ou met zam ou ato paret. Na rete ou mafya. Ou pap kite ken moun man ou. Yo mpa baw manti. Yeah. Mwen menm se pou mwen menm konn lap touye. Ou pap mouri menn. Ban goumen a la polis. Ewe ou pa fe, ou pa fe, ou pa respekte sot dia mouche. A, mwen mwen mba soti ma lez ou map vwe bay son ti jen bay mwen men. He? Koman piki a men? Piki pou ki sa? Ah men men poukisa mesye poukisa tout vyolans sa. Poukisa n vini. Hein. Hein? Pou gran nèg yo? Men mesye, bon te di wal lekòl men, nou pa gen bon sans men, wap travay pou gran nèg, wap pran bal e gran nèg la kap pran bal men. Ou bay flou non e men. Ah mon chè. Ou bel flou non e soti. Ki gwo nèg sa yo? Kè sa dan yo? A, ah, an men, bay la dan yo mwen chè. Bay la dan yo. A, ah, wè yon bel flou non e. Bel flou non yo gen pou e mwen konè tou men. An ta bay kout gwo nèg. Bon se pou gwo nèg wap travay. E eh bi wou pa rejwen pep la men. Non, nan ki baz ou soti? E nèg bò istwa e? Hein? Kòmandan Duval, pa, pa pibliye vòys la non kòmandan Duval. Nap goumen a nèg yo la. Ok? Hein? Non monchè, ou bon ale pale nap pale avèw menn. Nou oblije ap pale avèw pou ka soti poun ka jere sa menn. Sin tap bay vre, e, tout lè nap tire a, e pou te ka soti nan twou a e mafya? Ou pa vin goumen a la polis. Ou pa fè, ou pa fè, ou pa respekte sòt di a mouche. Mwen mwen pa sòt si malèz ou nan vwe bal son ti jèn pa e mwen men. Hè? Koman piki a men? Piki pou ki sa? Ah men mwen poukisa mesye poukisa tout vyolans sa. Poukisa n vini. Hein. Hein? Pou gen nèg yo. Men mesye bon te dou al lekòl men nou pa gen bon sens men nou ap travay pou gen nèg wap pran bal e gen nèg ak ap pran bal men.